Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir nous à la caillou pour capable pote baou Une nouvelle émission Barbecue a pris la parole. Le pape a pris la parole et barbecue a pris la parole. Chaque monde voit message message dans style payo. Le pape c'est un message de paix. Est-ce que Jimmy Cherizier c'est un message de paix également Je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire que c'est un norme vide de dédiabolisation. ki li menm lanse l nan yon seri de parad la, paske depi kèk tan la nou wè Babekyou ap eseye sòti tèt li pou kapab kotwaye a nouvo popilasyon an. Brèf, nou konnen sezon rara, nèg yo fè aktivite nan baz G9, pil rara jwe, nèg yo fè fim, bay moun pote kwa patati patata, yon pakèt sèn ki fèt nan baz G9 yo. Epi Barbecue a parle pour dire ça. Pou dezyèm edisyon Gala Naval sa pase byen. Chak ane nou di moun yo menm bagay lan. Nou pa gen lajan leta nan men nou leta sa ki la se yon leta iresponsab, se yon leta kriminèl, se yon leta ki kwè nan distribiye zam a lajan nan katye popilè yo pou destabilize peyi a paske plis yo ret sou pouvwa, Se plis yap fè plis kòb. Jodi a peyi sa vin envivab se paske gon gwoup moun ki pa pot peyi sa nan kè yo ki pa renmen peyi sa. Nou menm anba Dèlma nou renmen Ayiti. Nou vle pèp ayisyen konnen nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout batay sa nap fè a son batay peyi. Sonw batay pou nou wè moun anba Dèlma pa kouri kite kay yo pou al dòmi sou plas piblik. Paske nou menm nenpòt jan li a nap ret lakay nou e nap mouri anndan lakay nou. Nou pap fè menm jan a seri de zòn. pou bandi ap vin mete nou deyò pou n ap kouri kite kay nou pou n al dòmi sou plas piblik. Nenpòt jan n ap kanpe goumen e n ap defann tèt nou. Ankò yon fwa, jodi a e fèt li e se dènye jou rara a, nou la pou jis dizè dimaten, m pa konn pou kilè nou la. N ap pran plezi nou san kanpe paske menm si w tande y ap fè pale anpil, nou menm, Nou kwè nan lapè. N ap pwofite de festival rara sa a pou nou di moun Bèlè, moun Riyèl Maya, silvouplè, ret nan wòl ou. M ba nou garanti, ret nan wòl nou, n ap wè si m pap ret nan wòl mwen. Moun ki la, moun ki gen zanmi yo sou Bèlè, gen zanmi yo nan Maya, di yo sa. Fè respè nou. Pa tire sou Dèlma 2, pa tire sou Dèlma 4, pa tire sou Dèlma 6, n ap wè si m ap janm tire sou nou. Men pa gen moun sou latè k atake m m pap ka goumen avè w. M pa konnen nan yon lòt peyi, men nan bout tè Desalin an m ka goumen a tout moun. M ka chwazi pa goumen yon moun. Paske lapè se pi bon bagay li ye. Lè gen lapè tout moun viv anpè, lè gen lapè tout moun ap fonksyone. M ta swete moun Maya nou tounen lakay nou pou nou viv anpè. M ta swete moun Bèlè lakay nou pou nou viv anpè. Menm jan moun Dèlma 2 pa mande gran chòs nou mande pou nou viv anpè jan en ap viv la la. Moun Dèlma 4 mande pou nou viv anpè, moun Dèlma 6 mande pou nou viv anpè. Ba Dèlma bezwen viv anpè. M ap remèsye pi gwo sponsò pwogram sa, pi gwo sponsò pwogram sa ki se Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye. M manyen youn, m manyen tout. Nou se sponsò tèt nou. Nou pa mare nan pye tab okenn moun. E poutèt sa, nou di nou menm batay pa nou an se yon batay anti-kidnaping. Jenèf pa pafè. Nou vle lemonnantye konn sa gen yon pakèt bagay ki fèt nan Jenèf. Nou konnen yo. Nou aksepte yo. Nou okouran. N ap goumen ojoulejou pou n chanje yo. Li pa fasil. Manman an gen nèf pitit, nèf tanperaman diferan. Men, nou fè yon jan pou nou viv ansanm. Pandansetan, peyi a wè l, lemonnantye wè l. Konbyen moun nan katye jenèf yo m ta renmen gen yon fanm ki la ki di on fwa ou fè kadejak sou ou nan katye sa la konbyen medam dèlma 2 k sibi kadejak pandan rèy pa nou an la nou mèt reponn mwen si gon moun la k sibi kadejak fèm konnen pa gen sa yo e sa valab pou tout zòn jenèf yo m ta renmen on fwa nan zòn jenèf yo nou te wè yon moun yo te kidnape yo te vin sere la èske n janm wèm kidnape yon moun mwen sere la nou pap janm wè sa menm. Nou pap janm gen pou nou wè sa menm tou otan m vivan pou nou kidnape moun pou nap sere lakay nou. Nou pa bezwen okenn lajan sal. Yap di pa gen lajan sal wi gen lajan sal. Lò dekapitalize yon ekip ti dyaspora malere malerèz ki fè 20 an 30 an avan yo resi ekonomize 100 mil 200 mil dola lè yo antre vin wè fanmi yo kidnape yo ou pran 50 mil ou pran 100 mil ou pran 200 mil menm lè moun sa yo fè 20 an 30 an etazini ankò yo pap janm ka posede yon kòb konsa. Lò pran seri de ti pwofesè, medsen. Jounalis, moun ap kidnape tout kalite moun, nou destabilize peyi a. Men nou gen mèt. Nou gen mèt. Rosmila Petit Frè silvouplè bay Ba Delmon yon chans. André Michel, ba nou chans. Pè Esperans silvouplè kite nou an repo. Don Kato, kite nou an repo. Nou destabilize peyi a twòp jodi a peyi a bezwen lapè. Ou èske wè jan yon pèp anvi viv? Pèp la anvi viv. Nou anvi pran plezi nou. Nou anvi enjoy nou. Nou anvi al travay. Nou anvi gen lopital. Nou anvi gen sant sante. Jodi a se sa nou bezwen moun ba delma randevou lot ane jodi a se denye jou a enjoy nou epi silvouplè mesye ki gen zam lan men yo tout moun konnen nou gen zam nou banm kache zam nou e nou toujou repetel zam pa nou yo pa la poun fè kidnaping zam pa nou yo la pou nou defann tèt nou kont moun ki panse yo ka fè nou enjistis ak abi silvouplè mesye ki gen zam yo evite pou bouch mwen pa long on nèg ki te gon entansyon depi wè w sou twop ou wè fi a tap manyen tete w men se kob biyal tap pran nan men w. Li pat gen randevou avans silvouplè pa manyenl pou evite zen silvouplè evite zen avèm paskem pap pran kadejak nan zòn nan pap pran move zak Belekou cheri belekou lakay mwen Belekou lakay mwen Belekou lakay mwen Belekou Belekou se ba Dèlma pou w lonje menm jan a tout zòn jenèf yo wi men Belekou lakay mwen menm jan a ri senmaten lakay mwen tout zòn jenèf yo lakay mwen men gen kote Mwen reprann mwen, e konsa l ye. Ankò yon fwa moun ba Dèlma mèsi anpil. Men menm dabitid m pa di moun m renmen nou, paske pou m renmen w fò w fè sa k dwat. M renmen tout moun ki la nèt, men nan limit ke w rete nan limit ou. Depi w ap fè sa k bon m renmen w. Depi yon moun ap fè sa ki bon la m renmen w. Te gen okenn moun panse m bezwen w renmen m pandansetan w ap siveye m lè w pral antre nan koridò w pral kase kay moun nan. M pa bezwen okenn moun renmen m pandansetan yon nèg ap veye m lè w pral fè kadejak sou moun. Depi nou fè sa nou konn sa l ye deja. Lemondantye, m renmen nou anpil. Ariel Henry. Pé ou nan men w, w ap souse André Michel kontinye souse, men jou va jou vyen, fòs revolisyonè Jenèv an vanmi an ale manyen manyen. Kwè m si nou vle m pa tande tout diskou a. Se yon deklarasyon ki dire 5 minit. M fè l menm jan a Frèch paske dèfwa nou konn ap echanje epi lè m voye yon mesaj bay Frèch, li di, Ben ekoute RL May m fin tande l men ban m di yon bagay. Ebyen se sak rive la. M gen 2 grenn bagay ki make m nan sa Barbecue di an. Lajan sal. G9 pap itilize lajan sal. Mwen anvi di tèt mwen ke a chak fwa Barbecue sòti tèt li, swa nan yon lojik de parad, swa nan yon lojik pou kapab kotroye a nouvo yon popilasyon ki dezespereman povre. Yon popilasyon ki petèt ap tann yon bagay nouvo, men ki petèt chak jou ap woule, ap antre nan menm komedi a. Pa darjan sal. Jan n ap fè l la BBC, pito se te lajan sal nou t ap itilize, men nou te itilize l pou popilasyon an. Konprann byen, lòske on nèg, on machin ap pase, ou pran l, ou pran tout sa k ladan l, ou vann li. Ou pa bay popilasyon an anyen ladann. Lajan k nan moun an ki lajan l ye? Vous avez anvi de dire que vous êtes révolutionnaire. Bon, erezman ou pa itilize mo sa a kèk jou. Donk, mo sa a s on mo ke petèt ou te kapab prete l nan men ewo nou yo. Men, lè ewo nou yo wè ke. Batay la li dezoryante, ebyen yo pran mo yo nan men w tou dousman. Epi gon lòt bagay ankò BBC ben sa m fè rir antouka. Ben wi sa m fè rir le fèt ke tu di ou pa gen moun ou pap goumen avè l sou bout tè sa. Mwen m dakò wi. M dakò. Menm lè w konnen w ap mouri w ap batay. Pa egzanp si genyen nèg Wagner yo la ki vini epi yo pral sènen w ak kout bal ou pap mouri an lach. Si gen Mewins ki vinin la yo sène w ak kout bal. Ou p ap mouri an lach. Se sa ki yon revolisyonè, pa vre bab? Bravo! Antouka, euh, se pa mal. Bèl ti deklarasyon. Pa gen Leta. Nèg fè sa yo vle. Men gen yon grenn bagay. Jounen jodi a la, Ramwa Fou ou Saj Babekyou, m pa kwè ou ka di ke ou se revolisyonè. E m vle konprann lojik ou ye a, paske. Vous êtes parmi des gens qui volent, qui pillent. Vous ne pouvez pas dire à ces gens là qu'ils sont des voleurs, qu'ils sont des pilleurs. Konprann byen wi. Pou w prezève ta vi, w oblije petèt a chak moman ke w ap pran lapawòl ou vèse w nan yon lojik de parad pou kapab fè moun konprann kote w vle ale. Men, peyi sa gen anpil, anpil nèg ki. m pa vle antre nan lojik mwen vle a. Anpil nèg, si yo t ap antre nan lojik mwen vle a depi lontan, bagay yo t ap chanje. Paske jounen jodi a la a, avèk je nèf, m ta kapab di, gen bagay ki te ka fèt. Avèk je pèp, m ta anvi di ke gen bagay ki te kapab fèt. Men elas, tout gwoup yo. Se bagay pa yo yap fè. Kounya la a, banm al fon ti pale a lapolis. Gen yon imaj ki rive jwenn mwen, gen yon tip ke ki li menm ap manifeste kont deli dòk. Pwogram Ariel mete sou pye a, sitwèb blan pou moun kapab fè demand an liy. Tande byen, lapolis arete tip sa a, lapolis kèm si m santi ke gen yon vyolans ki degaje. lakay polisye kòmsi ki arete tip sa. Paske imaj la li kòmanse viral sou rezo sosyo kote ke yo kenbe l, y ap raboure l mete l nan yon pikòp pou yo ale avèk li. Ban m di nou yon bagay, anpil fwa gen moun ki pral bay bandi yo rezon sou polisye yo. Mwen m pa vle pou pèsòn al antre nan lojik sa pou ap bay yon nèg tankou Ti Makak rezon sou moun ki yo menm al nan lapolis ki pase dè zane deja ap sèvi peyi a. Men banm di nou yon bagay, pa aji yon mannyè pou moun ap bat bravo pou lè yon bandi fè nou yon bagay. Pa aji konsa. Menm jan de tretman sa yo, ou pa fè malere sibi yo. Yon moun kap manifeste kont Ariel Henry jounen jodi a la ou arete l men jan de tretman sa yo ap ba yo. Se sa k fè anpil moun pap dakò avèk mwen paske gen de bagay mwen m pa dakò avèk yo, m pran pozisyon aklè. M pa sèlman yon moun k ap bay nouvèl men je anvi de done ma vi pou mon peyi paske se mon peyi. M pa gang, m pa vòlè, m pa kriminèl, m pa asasen, m ka pale a nenpòt moun. Li pa bon ajisman sila a. Ou arete moun nan oke, ou arete l men jan de tretman sa yo. Akwa bon? Epi nan aprèmidi ou tande. Pandan w ap pase anlè a la ti makak al sènen w. Tout moun ap di e Humm afè ki gade yo M ap gade pou mwen nan emisyon m fè sou ti makak la Pou wè gon pakèt kòmantè ki ale an defavè lapolis Kèske sa vle di Se fòs ki la pou pwoteje e sèvi Fòk nou kapab kanpe dèyè l Fò n kapab mache dèyè l Men elas se lòt bagay k ap fèt Pa nòmal antouka. Sèlman bon pou bon, nèg yo te ka pran yon lòt randevou pou yo fè. Se premyèman, nou ap di avè nèg yo konsa. E ansyen direktè Conatel la te gentan pale sou li. Avan ou antre yon bagay an Ayiti, avan ou fè l, fòk ou prepare l avan. Nèg yo parèt yon platfòm, nan mwen de 8 jou, nèg yo gentan antre sou li pandan se tan ou konnen an Ayiti, yo pa gen sistèm entènèt pou li. Men l la, men egzanp la mesye, men li. Pou jodi a ou di yo pap ka pase paske yo te gen randevou jodi a ou di yo pap ka pase, wap pran 76 moun randevou an liy sèlman. Sa a se yon derespektan li ye paske moun nan la depi 4 è di maten lap moute desann peye machin, jodi a ou di li pap dòmi devan an la yap vòlè afè yo, ou di li pap ka pase jodi a paske se moun an liy sèlman. Men sa sa vle di? Sa sa vle di li enkonsevab pou n aksepte yon bagay konsa. Madan misye gen ajans li menm. Madan direktè gen ajans. Se pou sa yo voye l anliy la malgre se gen madanm ki gen ajans. Lè w ap byen gade w ap wè kote l yon peyi. Ariel tèlman mouton l fonksyone an gang. Menm yon vye paspò pou yon malere, malerèz fè pou yo degaje yo pou yo kite vye peyi sa. Ariel vin yon sistèm ki rele delidoc. Lè w moute sou sit delidoc la, telefòn ou, ou pa janm jwenn anyen. Se foto gang ou wè sou delidoc. Se foto nèg a zam ou wè sou delidoc. Se foto kidnapè ou wè sou delidoc. Ou pa wè paspò a. Lè Ariel di li pran 75 moun la rejistre lan Dirty Doc, sèl jodi a 76, lè w byen gade yon bwat ki konn ap resevwa 400 moun pa jou, 500 moun pa jou, pou Ariel vin la, pou l di 76 moun. Apre de 76 moun yo, rès moun ki pa, ki pa, ki pa t pran randevou sou Dirty Doc yo, yo pa ladan l. Nou menm, n ap di Ariel Henry, kòm nou wè peyi a, li transfòme peyi a an gang, li transfòme peyi a an bandi, n ap di Ariel, Ke se byen konte mal kalkile, Ariel pa chèf, Ariel pa vin itil anyen nan peyi a, Ariel se koripsyon li vin nan peyi a, se kidnapin, se gang, se moun kap mouri, kounye a pou Ariel, Ariel kite sak pi enpòtan poul jere nan peyi a. Moun kap mouri la saline, moun kap mouri bèlè, polisye k paka jwenn jistis, polisye kap kidnape, polisye kap mouri, sa vle di ke Ariel paka jere sa, Sa vle di, deli lokal pi enpòtan ke pèp la k ap soufri a, deli lokal pi enpòtan ke pwoblèm ensekirite a, deli lokal pi enpòtan ke vòlè sa yo. Se sa k fè n ap di Ariel Henry se byen konte e mal kalkile. Nou menm jounen jodi a la, nou gon sèl chwa ke Ariel se demisyon. Si Ariel pa chanje sistèm deli lòk sa, imigrasyon ap abandone. Se klè, nou di Ariel ke li voye polisye vin arete nou la atè a la. N ap di la ke pa t militan y arete a, ke nou pa jwenn liberasyon l, la tout paswòl, li vin fè paswòl, y arete l, ke si nou pa jwenn liberasyon l kounye prese prese la, se byen konte, mal kalkile, imigrasyon ap pase yon move moman, yon move jounen, a tout Ariel Henry.